Bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable vous baou une nouvelle émission. Est-ce que ça va pour les gens de Tibois? Est-ce que ça va pour les gens de Grand Ravine? Est-ce que ça va pour les gens de Village de Dieu et Martissant? Non, ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas parce que bataille pétée encore. Bataille pétée encore. Au point que hier soir, un pile crépitement. Entendez. C'était un peu difficile pour les gens qui habitent là-bas. Donc euh, bataille pété encore une fois entre Thiboua ak Grand Ravine. C'est pas yon bataille qui l'a jeudi, ya. On a essayé d'observer, bien sûr, un cessez-le-feu. Sa a mache pandan yon bon bout tan, men ekoute a chak fwa toujou genyen n ta kapab di yon ti animozite ki deklannche ki a lorijin batay la. Ekoute, m ta kapab di pou sa ki a lorijin batay sila se petèt yon kesyon de rankin paske ba yo atake w, demen w atake. Aprè demen yo ba w mò, ebyen m ta kapab di se yon batay san fen. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, nou konnen se 2 gwoup ki anfas, lèzòm de Kris la ki yo menm kontwole Ti Bwa e lèzòm de Gran Ravin ki yo menm gen nan tèt yo Ti Lapli. Ebyen fò n di ke mesye sa yo gen lontan y ap batay. Dèfwa yo konn estime ke y ap batay anven, yo pa wè pou ki rezon yo deside fon kanpe. Men dèfwa, konn petèt genyen yon egzaksyon yon sòlda kòmèt sou lòt zòn ki anfas la epi sa w tande a la, lòbèy pete. Ebyen, avan hier soir, m kwè ke mesye Ti Bwa yo tann yon kabann pou nèg Gran Ravin. Ebyen fò m di nou ke gen yon pote boure ki fèt pa bò kote nèg Ti Bwa yo, Ebyen genyen daprè enfòmasyon ke nou kapab fè konfyans gen kèk nèg gran ravin ki tonbe. Nèg ki yo menm kanpe yo ebyen se nèg ki gen bon po. Lè nan langaj banditis lan yo di w ke yon nèg gen bon po sa vle di se jou w la bal la pa pèse l. Po li pat eponj. Men sa kapab rive yon bon jou po a li menm li eponj. Ebyen nan jou sa m ta kapab di nèg yo tann kabann epi sa w tande a la a yo pote boure beng beng beng gen nèg ki oblije jete kò yo men m ta kapab rele sa yon atak pa sipriz paske nan atak pa sipriz sila a on sè ke lèzòm anfas son dè zami se son dè zansyen zenmi men ki yo menm vin zanmi nou kounye a paske on a deside de fè lapè dobsève un cessez le feu men sa n'a pas marche paske il semble ke les hommes de ti bwa yo trè rankinye sa vle di yo byen avanse vre men yap veye a nenpòt okazyon yo kapab fon pote boure epi yo pase men pran w. Fòn di ke depi lè lapè a fèt lan enfòmasyon ke nou kapab toujou fè konfyans mesye ti bwa yo toujou ap fè sa n ta kapab rele abri sa vle di yo toujou mete yon seri de abri e pou kapab pwoteje zòn yo. Ebyen, se nan menm pèspektiv sila a, ebyen yo tou pote boure sou nèg Gran Ravin yo. Nan atak ki fèt yè swa la, fò n di tou, yo pete anpil bal an direksyon nèg Izo yo ki nan blòk Matisan tou, nan bò pa Izo a. Eske nèg sa yo ko reponn? Pa sure, men se Gran Ravin li menm ki kanpe ap goumen nan batay sila. Se un peu triste de regarder cette situation paske a chak fwa genyen batay sa yo popilasyon sivil la ebyen se yo menm ki prensipal viktim. Tande byen wi, yo menm ki toujou prensipal viktim. Donk pou l'instant on peut pas vous dire konbyen de jan ki son blese, konbyen ki tiye. Men ekoute bagay la te vrèman myèl yè swa o pwen ke anpil moun ki nan zòn nan te oblije antre anba kabann paske sa nou t ap tande yo, sa nou sot tande la yo tou an menm tan ou ta kapab di se anpil gwo bagay. Ann di ke lè gen batay sa yo se pa ti 45 9 milimèt ti bagay sa yo se bagay gwo manch zam ki tire a long distans ebyen nèg yo itilize. Dènyeman ou te wè Yon seri de bagay nèg yo gen nan men yo. Donk son sa yo son seri de son m ta kapab di se prèske bass sèlman. Ebyen sitiyasyon an te vrèman konplike. Eske aprè manch batay sila a nou kapab petèt sou yon wout pou jwenn yon lòt sese l fe paske on a kòm lenpresyon ke Martissant, Ti Bwa Gran Ravin se kòm yon bagay biblik pou di ke zòn sa yo menm lè yo byen jodi a men demen y ap enmi. Se kòm Izrayèl e Palestin. M pa konprann anyen. Men fò n di ke anpil fwa genyen gwoup nèg yo ki pale, ti lapli pale. Depi nèg yo fè lapè li menm pa gen pwoblèm l ap fè lapè a. Men depi nèg yo mande batay li menm l ap batay. Le frère de Krisla, dròl, il a dit écoutez Krisla. Bandi se bandi. Si nap batay ken batay. Cette histoire de grand ravine ki rete pou nou yon véritable défi nou pa kapab antre nan lojik sila. Fok nou Fini avek kestyon gran ravin nan men ekoute byen finir avek kestyon sila se koze lamor a otan de sitwayen pezib. E pa bliye mesye, gen anpil moun ki kite kay yo, ki pa janm ka tounen, a chak fwa yo wè gen yon sitiyasyon de kalm ki tabli nan zòn nan, ebyen yo ta gen tandans pou tounen, men a chak fwa bagay sa repete, bon, se ankò yon lòt enkyetid. Bon, antouka m swete ke nou fon kanpe nan bagay la mesye, paske se pa twò enpòtan. Bon, nou pral pale de yon lòt dosye wi la. Lòt dosye sa, Ebyen m ta kapab di se yon atikl ki soti pa bò kote UNews. Setadi, hum, yo pwosede ak arestasyon 3 moun nan Florid. 3 rezidan nan Florid akize poutèt yo ekspedye zam a few soti nan Florid Sid ak chèf gang 400 Mawozo nan peyi Dayiti. Daprè sa nou kapab li, mesye sa yo ki resamman anlve omwen 16 misyonè ameriken ak yon Kanadyen mwa pase a nan Pòtoprens. Aprè yon plent kriminèl depoze lendi ki pretann ke 3 moun sa yo ki se Eliante Tunis, Jocelin Dor ak Walder Saint Louis yo fè kòmand zam otomatik spesyal voye pa WhatsApp pa bò kote 2 chèf 400 mawozo pami yo gen youn ki se yon fizi sniper kalib 50 model 82 a 1 donk sim mal dil nan ekskizem paske mwen pa konnen mark trè byen Tunis sitwayen ameriken se yon manm a par antyè li ta sanse voye yon mesaj via messenger kote li fè konnen nou sòm de sèpan nou se sèpan Nou kapab, nou fofile kote nou vle, wap etone wè gang 400 mawozo anvayi vil Miami san menm ou pa rann ou kont. Ebyen ekoute New York se pa Ayiti. New York se pa Ayiti menm si n konnen kesyon gang nan se preske menm jan avèk Ayiti men leta li pa demisyone sa vle di kapab toujou gen gang nan New York. Men ekoute, leta otorite polisyè yo, yo menm y ap toujou la. Menm si jiska prezan gen yon seri de kote, m ta kapab di, emm, sòlda pa antre la, paske se de kleng, nou ta kapab di nèg yo gen kontwòl kleng yo, men ekoute, kou w wè fòs federal deyò, ebyen m ta kapab di, pa gen ankenn kote yo p ap ka antre. Bon, fò n di ke, si enfòmasyon nou sot di w la a se ta vre, Paske se yon atikl ki sòti sou kesyon sila, dizan ke 3 moun sa yo arete se 2 moun ki gen lyen ki de mèch avèk les hommes de 400 mawozo, ebyen pwoblèm. E gen lòt atikl ki sòti kòm kwa gen peyi ki ap soutni mesye sa yo dan la pèspektiv pou ta kapab jete Ayiti, Vers le chaos e pi etidye sa n ta kapab rele yon posib okipasyon. Bon, nou pral pale sou kesyon 400 mawozo toutalè paske nou sonje polisye a ki mouri an, enfòmasyon fè kwè li mouri, ebyen genyen dotre revelasyon madanm ni pale, n ap vini talè avèk deklarasyon madanm ni men Anpil konfizyon, anpil konfizyon. E vwala, pou refèmen, fò n di ke yè swa te gen anpil plezi nan Site Solèy. Alò, se pa tout moun ki te danse non. Se yon gwoup, e gwoup nèg sa yo fè pwogram yo papa. Yè swa, nèg Gabriel yo fè yon gwo tonton pwogram, e pwogram nan zòn Kay Kim nan. Nou konnen Kay Kim nan gen yon lekòl ki rele Love and Up. Ebyen, nèg sa yo menm yo fè Variola. Se la yo enjoy yo, se la daprè sa pawòl la di se la yo kale postè yo. Ebyen nèg sa yo nan var sa fò n di ke yo domine kartye Boston. Men kartye Boston tou li menm li pa lage bay, li pa lage bay. Sa vle di li kanpe ap batay tou paske si l pa t ap kanpe batay Gabriel t ap gentan anvayi deja. Ebyen fòn di ke nèg yo fè gwo bout son nan pwogram sila. Nèg yo byen pase, m pa konnen petèt se premye novanm nèg yo tap fete gede nan baz sila. Ebyen fòn di ke si yon moun ou ta nan zòn Simon Pele ou tap gen enpresyon ke pwogram nan se nan katye Boston lap fèt men non. Se mesye Gabriel yo nèg je pèp yo ki tap byen enjoy yo anba a. Gen anpil sòlda ki fache e menm mande chèf katye Boston nan pou ta ka pa bal pete bal. Ben misye pat twò dakò jou sa a e m pa konnen petèt eske nan jou k ap vini yo misye ap dakò men ke sa rete konsa e bò sa kontwole sa a lòt bò a kontwole sa a epi nou pa batay mesye paske lè nou batay la se popilasyon an sa pa fè l byen nou konprann donk m swete ke tout bagay antre nan kalm yo onivo de site solèy men mesye pou m di nou byen m ap gade peyi a yèswa pandan m ap reflechi m di mesye o eske peyi sa ap chanje. E fòm di nou byen, nap rive yon kote, moun nap fè konfyans lan lap oblije gang paske gang yo ap miltipliye e yo kòmande zòn yo, se yo menm ki sèl chèf, sa vle di gon lè kap rive si wap pase nan wout nasyonal la fò fè plizyè rapèl, fò rele mesye katye Boston yo pou di a mesye m nan zòn nan la wi, banm yon ti pasaj silvouplè. Lè w rive bò asyeri. Ebyen fòw rele Tayson pou di a banm fon ti pase non eske ou konprann sa vle di leta li preske pa egziste ankò m di preske pa egziste ankò donk wap rive yon lè tout moun ap oblije di a ba yo panche kò yo kot bandi pou un maximum de prekosyon li pa ta dwe konsa paske nan peyi serye on ne peut pas paktize avek des bandits armes men isi en Haïti c'est le contraire paske bandi yo se yo menm ki fòs. se yo menm ki fè et de fè. Merci la famille, mais juste avant de partir, je dois saluer quelques personnes. Il y a Elisanda, il y a également Elisabeth, et puis tout le monde qui est même toujours à suivre Chanel Silla. Nous avons bel merci, puis un maximum de précautions. Et puis, la vie faisant. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.